Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jalouzi bwa kale jalouzi kanpe an mòd bwa kale pou jounen mardi 2 mai 2023 daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou plizyè endividi egzekite epi boule mardi 2 mai a pa manm popilasyon nan jalouzi nan petyonvil moun sa yo idantifye Alò, nèg sa yo, yo touye epi boule kò manm gang Ti Makak ki yo menm te vle al pran refij nan bidonvil sila. Jalouzi an aksyon! 2, De peti bandi pwèl pete ebyen popilasyon e yo menm ap bay bwa kale. Écoutez, il y a une vidéo d'une durée de 30 secondes. sur laquelle des dizaines de personnes ki yo menm ap pase nan yon rue nan jalouzi e yo ap trennen kadav atè. Sa vle di yo pral mete plezi pou moun sa yo. Depi kèk jou la, m ta kapab di bagay la rèd. Se operasyon bwa kale ki ap rapousib. Kèlkeswa kote w ye, ebyen gen sinyal bwa kale. Ou paka pa jwenn sinyal pou Bwa Kale a. Hein! Bwa Kale a pa pèdi ond menm. Fò m di nou byen ke mouvman Bwa Kale a ap rapousib. Chache move grenn nan ap rapousib nan katye nan Petyonvil yon mannyè pou kapab jwenn evantyèl sivil ame. Panik jeneral o nivo de Petyonvil pour ce mardi 2 me 2023. Mouvman Bwa Kale a se yon mouvman anpil moun pote boure ladan l. Genyen yon prezime bandi an posesyon yon zam afe, ebyen popilasyon an pase alaksyon kont li. Mouvman Bwa Kale a pa febli. Plizyè moun nan popilasyon an egzekite jounen lendi premye me 2023 a yon prezime bandi ame nan Diklo, yon lokalite nan komin Kabarè. Li te 5 nan moman atak sila a, 4 nan yo Mete van nan vrèl yo e lòt la li menm li rete. Rezidan nan Kabarè ki t ap pase move moman anba men bandi nan dènye jou sa yo montre yo detèmine pou kapab rann tèt yo jistis. Malgre yon premyè jounen pwotestasyon ki te mal toune, men yo pa antann fè bak, yo pwomèt pou kapab entansifye flanbo mouvman Bwa Kale a. Operasyon Bwa Kale a toujou nan Petyonvil. Il était 10 heures 39 kote ke gen enfòmasyon kap sarkile kòm kwa ta genyen 2 endividi ame yo ta touye bò plas Sen Pyè nan Petyonvil epi aprè yo mete dife sou kadav yo. Antouka fòm di nou ke mouvman sa a son mouvman nou pa konn kote l soti. Paske sa k ap pase a la a, li pa yon bagay ki natirèl. Menm moun ki nan Bwa Kale a konn souvan ap poze tèt yo kesyon pou di, Èske se mwen vre k ap batay kont bandi jounen jodi a la a? Èske se mwen ki gen pwisans sa a pou m batay kont bandi? Gon w bagay dòdre mistik nan sa k ap pase a la a. E, si n ta kwè sou prediksyon Venerab Lova Tousen, Gen anpil bagay ki pral pase nan peyi a. Bagay yo deklannche nan mwa davril. Di si mwa, tande byen wi, selon Venerable Lorva, mwa jen ak jiyè, pral gen anpil lòbèy nan peyi a. E gen gwo tèt k ap tonbe. Heyy! Tèt chaje! Genyen gwo tèt k ap tonbe nan lòbèy ki pral genyen nan peyi an. Sa vle di, Peyi sa pral rale yon souf. E fò m di nou ke Towo sa toujou bay ti verite wi lè l pale. Enhen! Li toujou bay ti verite lè l pale paske li te di an 2023 bagay la pral chanje faz. Pèp la li menm, li pral pran desten l an men. Lè sa a nou pral sòti sou sa n ta kapab rele jistis ekspeditiv la. oubyen nan prediksyon Venerab Lòva a, epi toutalè n ap vini avèk lòt pati a pou kapab tande plis detay, e nan lòt pati a gen anpil lòt konsèy Venerab la pote pou chak grenn Ayisyen. Ann tande. Chak fwa fò m ap repete sa m te di, kòm dizè la chanson, Reditemwa listwa! Son akanj, si w moun fè yon bagay ki pa sa, ou ka achte yon bouji wouj yon jou mèkredi, ou adrese w avèk je ou dèyè l. Depi ou sensè, ou pa antò e w ap jwenn rezilta. 9 novanm 2022, mwen te nan yon emisyon avèk Hugline Jérôme nan No Filter Channel. Mwen te anonse plizyè bagay. Mwen te di, Gon lis ki pral deyò. Gon pakèt ansyen k ap nan lis la. E m te di, nan lis Kanada met deyò a, se premye fwa sa pral fèt, pou Kanada pran de sanksyon. Li fin pran de sanksyon, li pral oblije retounen, retire yon moun nan lis la. Sa se, e bagay m di depi 9 novanm wi. Wi, men jiskaprezan yo anonse l, men l poko efektif. Bon, e ben, ou pral wè pandan 2023 sa, L ap efektif. Mwen te di, 2023 kòman kòman pral leve, ce sera ce sera une année de justice. Se pèp la ki pral pran manchèt li. Lapolis ap devan, yo menm y ap dèyè, yo pral chèche. Ce sera la vengeance populaire. Ce sera la la loi de talion, oeil pou oeil, dent pou dent. Men, gen de bagay lè m wè, m ta avanse nan pwofesi a. M eksplike, m di, e don m genyen an, li travèse fwontyè a. Mwen ka wè ki sa w moun pral deside. Dayè m te di, Prens, Prens Harry pral regrèt li te kite wayòm nan. Se bagay mwen di depi, depi an novanm, ou wè 3 janvye, cnn, Anderson Cooper, misye temwaye vre! Li di, wi, m gen nostalji de wayòm nan. Mwen te di, gon koup wayal britanik. ki pral divize paske se jalouzi kap pèmèt sa e de bay mwen di depi an novanm 2022 ou wè 4 mil Elton mande prens William divòs paske 14 fevriye 2023 misye te afiche ti mennaj li e m te di nan wayòm britanik lan. Gen 2 princess ki pral anonse ke yo ansent. Nou wè Kate Middleton anonse ke l ansent. Tande byen, pèp ayisyen mwen nou poko ka konprann toujou. Gen 2 moun ki nan mitan nou, se 2 revenan yo ye. Se 2 moun ki vin la ki pou eksplike, wòl li se eksplike sa k pral rive. Tande byen, m te di kòmansman ane 2023 a, paske lè nou fè la théosophique de l'année, Nou jwenn se se le chif 7, se le chif de la pèfeksyon. Poukisa? Ane sa, son ane jistis li ye. Se pa pèsonn ki fè sa. Men se egregò a, se makawakana a ki ouvè. Paske une heure est fixée, l'heure est fixée. Poukisa se mwa d'avril sa kòmanse fèt? Poukisa Biden di se 2 zan nan pwogram pawòl la? Se paske 2026, 2027. Gon pè ki bal gon nouvèl è ki bal fleri sou Ayiti. E pa pou sa Biden pa menm konnen pou ki sa li di se 2 zan. Se paske lè w pran 2023, 2020, 2 zan, 2023 li ba w 2025, ebyen Ayisyen sa yo sipoze retounen pou ki sa. Paske e sa k fè egregò a te di sa tou. Lèzespri, ansèt yo di, moun k ap deplase yo, lè w rive nan peyi w brale aprann w metye. Pa vann tè ou, pa vann kay ou, paske wap retounen la pou 2026, 2027. Tande byen! 2023 se lane de la vanjans li ye. E sa kap fèt la a, malgre la polis la, nou pwofite salye tout polisye, polisyè, nou pwofite salye Frantz Elbé e lidèchip li. E nap di, nap di la polis la tande byen, wè sa kap pase la a, li depase yon gouvènman, li depase yon chèf polis, li depase menm popilasyon an. Sa kap pase la a, tande byen, se egregò peyi a, 2 medam yo, ki kanpe! E sa fè okou de lane a, ou pral wè Datan pral atake, Datan pral viktim. Kounye a, yon moun ka di m kiyès ki Datan? Ebyen, al gade fim Moyiz la. Wa wè kòpilans Datan, wa konprann kiyès ki Datan. Gon kòk! Tèlman la, Datan sa se son se kiyes li ye eske son. Son politisyen ah son politisyen son politisyen li ye bon ou konnen son nèg son politisyen kap woule m de bò men mwen menm m pa vle site non li mwen mwen lèm gade kòpilans Datan m wè Datan sanble avèl e lè w gade Datan byen ou wè vre nèg yo sanble men Datan ap viktim o kou de ane sa. Ok e wè sa wè sa kòmanse la tande byen son bagay kap fèt nan tout peyi a gen politisyen kap viktim ladann wè sa kap pase la tande byen e sak fè nap di pèp ayisyen tande byen konsyans nou eveye konsyans nou tap dòmi pa fè mechanste piga nou fè chas o sòsyè tou poukisa paske pa kite piga nou inosan pase ladann jodi a se avèk kè nan men. pou m anonse sa. E pa pa e se pa se pa yon bagay ke m vle. Men atansyon. Lane lane de jistis, l'archange de justice, gen gwo, gwo evenman ki pral pase jen jiyè. E sa son scoop mwen bay Metropole. Jen jiyè, M te m te al m te Paris sa gen 10 jou, m t al nan simetyè Père-Lachaise. Mwen entèpele mò Jean-Pierre Boyer ki te fè 25 an ap dirije Ayiti, 21 an ap dirije line antyè a. Boyer di m, Jen Jiyè gen gwo bagay ki pral pase Ayiti. Di moun di di moun yo pa vann byen yo paske y ap gen pou yo retounen la a. M al nan simetyè Passy. M al sou tonb Lysius Salomon ki te minis finans Ayiti, ki te prezidan Dayiti, ki te sove Ayiti tou. Nan epòk pa l la te gen te gen yon resesyon ekonomik kote goud la te tounen zòrèy bourik. Li di m, De 86 a no jou, se lèzespri ki gen kontwòl tout sa k ap pase ann Ayiti nèt. Men, sakrifis ki fèt sou lèks prezidan an, efektivman, fòk te gen yon prezidan k mouri sou pouvwa a. Men kòm, tande byen wi, se Mateli k te sipoze mouri. Men, Mateli li menm, kòm entelijan, misye te kouran, te kouri branche nou Egregò. Se te te kouri fè yo ba l les trois degrés symboliques de la franc-maçonnerie. Pase lè w ba w apranti konpayon mèt, mwen menm antanke venerab trè respektab gran jewomèt, pase imedyatman yo ba w mèt mason, se anndan simetyè w rantre. Oke? A vle di, yon kontak avèk lèmò, avèk bawon. Mateli chape de jistès. Men Jovenel li menm, Malerezman, sa m ap di a, e bay toutan m di w Wendel. Wendel, m te gen chans te di Jovenel, un agneau, d'une race à viande holocauste. E se pa nenpòt agneau non, se yon agneau ki gen sekrè deta nan men l. M pa konn si w pèmèt ke m fè yon ti rete w un moman. Ou di ke Martelly elektrik pou te mouri, paske li gen lè twa sekrè, twa premye degre, bagay konsa, men gen yon. Se sa k sove l. Se sa k sove li. Wi men gon venerab yo sot tiye la ke ti makak tiye. M ap reponn ou. Gen de san lò pawòl la di gon ekip moun ou wè k ap mouri la a moun sa yo pa repoze a moun sa yo erant men gon fraz tou k di a m sa yo yo mouri pou yn koz jis e se lanmò yo tou ki ba l deklannche kont arebou a ki arive. Men depi lè sa fèt, mwen menm m souri. M di mesye o, gad jan ekip Ti Makak la ba l pase mal non. Paske gen de san ou vèse, le san kri vanjans, jistis. Ebyen, ou wè tout nèg ki ta patisipe nan asasina Venerab Sterlin. E tande byen, mwen menm m ap voye mesaj bay geto a. Mesye, m leve menm jan avè nou. E soufrans nou pran yo, m pran l tou. E sa k parèt atravè etwal la, pandan ane 2023 a, gon ben de san k ap fèt. Anpil san k ap koule. E apre san sa yo fin koule, leblan vyen dra. Blan! Le blan gen pou pile sol sa. Paske lem gad atravè etwal la, m wè aprè ben de san an, le blan viendra. Ou konn sa mwen mennen nou? Gen de bagay lem fin di le yo rive, moun ap fè tèt cho, jounen jodi a la rezo a bloke. Se foto m, se non m. Ou konprann sa kap fè aktyalite. Sa vle di se video m yo kap fè koze. Men nou pa janm sonje sa m te di yo, pa vre? Tout pwofesi m bay nou, nou bliye yo. Mwen te di. Ou pa wè gen de moun, sa map di a nou konnenl. Ou ka nan job la, ou pale yon moun mal, demen maten lè ou vini ou wè pye ou men gwosè. E pa e pa e pa e pa kadjak ou kadjak non. Men son poud, pase sa yo rantre nan patrimwàn imateryèl peyi a. Yon moun ka baw lanmen la Wendel, si w son nèg kap bay piyay ou ye, demen maten ou wè men w ak men w kòm sa ap dekale. Tande sa yo, yo nan kilti ayisyèn nan. Men lè w nèg, ou fè dè pak avèk dè demon, de la sòsèlri, pou pwoteje w, pou w ka ede w, atansyon, demon sa yo, se yo menm ki koz w ap touye moun. Pase demon sa yo pou yo rejenere, pou yo pwoteje w, lè w se yon chèf de band, pou demon sa yo pwoteje w, men fò w ap pede bay san. E sa se yon bagay ou fè dan lenkonsyan. Ou oblije ap bay san pou ou demontre ou ka rejenere pou ka jwenn pwoteksyon. Men sepandan, il existe les forces de la lumière ki plane sou Ayiti. E sa k fè, lan gon lis ki pral soti la, nan lis ki pral soti a, sa m ap di a la, ekri yo wi, gon lis ki pral soti ankò. Gon rat, gon kòk ladan l. Gade byen, gen arestasyon ki pral fèt ankò. Gen gen nouve lis ki pral soti. E sonje sa, yon politisyen koni kap viktim okou de ane a la. Mwen te di, la lejand san va okou de lane 2023. Lejand la ale, nou wè Daniel la rive ale ok. Men atansyon! Gwo etwal ki anlè a, ki briye, ki pral tonbe sou latè o kou de ane sa a. Etwal la pa lejand non nou. Gwo etwal ki briye, ki pral tonbe. Men lè nou pale konsa, se nan figi alegorik, e pa etwal k ap sot nan syèl la vre non. Je pal d'un pèsòn. Je pal d'un pèsòn pandan ane sa a ki pral bay sezisman. Humm. Pou nèg pa voye ban e konvokasyon la jistis ban mwen. Humm. Mèt nan konsa, youn nan bagay m ta renmen mande ou, ann retounen sou sa k pral pase jen jiyè a. Wi. De gran zevenman. De gran zevenman e sa k fè, pandan gran zevenman an, gen yon pakèt kasir, gen yon pakèt dega k ap pase tou. Jen jiyè. Humm. Men, tande, pou sekirite nasyonal. Gen bagay m pa, m pa, m pa vle di. Men m pral di w bagay la, gon machwè won k ap chavire. Yon machwè won k ap chavire. Poukisa se jwen? Nou pral antre nan sòltis dete. Jwen, nou pral antre nan sòltis dete. Gon chanbardement k ap fèt nan kosmik lan. Gon bagay m te di, m te di, les trois fils de l'année 2023, O kou de Pandan les trois fils de l'année 2023, gon gon pakèt bagay ki pral genyen. Èske w pa wè pandan 3 premye mwa ane 2000, lè m di lè m di pitit ane a, se mwa yo. Èske w la Wendell? N ap tande, Lè m di les mesye. fils de l'année, je parle des mois. Te di les fils de yo yo yo sou youtube wi. Depi w tape Prophetie 2023 Lova Toussaint, y ap monte. M di les fils de l'année 2023. Gen de gwo bagay ki pral pase. Al al konte, fè òganizasyon dwa de lòm yo ba ou konbe konbyen kantite de mò, kantite de dega k pase de janvye, fevriye a mas. Paske m te di les trois fils de l'année. Fils de l'année a, twa twa premye fils de l'année yo fini nan mwad mas. Ebyen nan te nan avril, moman de karèm. La ankò gon kasir ki fèt. E sa k fè? Evèy wè popilasyon an ki aktive nan yo a. Se pa w maji w nèk fè. Se egregò peyi a k an aktivite. Tande byen! 2026, 2027, ekri sa, pèp ayisyen, lajenès. E sa k fè mwen m pa vle nou mouri, tande byen, mwen m vle lavi pou nou. Pou ki sa? Nou jèn, nou a la fleur de l'âge. Papa nou, manman nou konte sou nou. Pitit nou konte sou nou. Jodi a mesye, tande byen, farin nan pa vin nan menm sak ankò. Pase as la chanje! Gen les esprits de la lumière ki antre nan plan astral Ayiti a. Gon pakèt bagay kap fèt. Ou wè jodi a, nèg ap gen zam nan men lap pot tèt li ale pou yo touye l. Ok, wap wè nèg a gen zam nan men li febli, li pèdi fòs. Jodi a, mwen menm map voye mesaj bay Vilaj de Dye, ki son geto, kote mwen menm tou, e nan geto m leve. M pa janm bliye orijin mwen. Se pitit Site Solèy. Mesye, map di nou bagay. Jodi a ann pran konsyans. Pase sa n te konn fè an janvye n pap ka fè l. E sa k fè desanm 2023 k ap antre la li pa t menm jan avèk desanm 2022. N ap di pèp la kòmanse siye dlo nan je nou. Moun andeyò yo ki pa janm al nan peyi yo desanm 2023 li pap menm jan desanm 2022 paske las la sa chanje. Las la chanje e gen sa avèk anpil evenman k bay pase. Mwen menm tande byen mesye. M leve menm jan avè nou. Nou te ka ti frè m, nou te ka gran frè m. Jodi a gon grenn bagay pou n fè. Mwen m pa vle pou n pase mal. Pitit nou konte sou nou. Pitit nou bezwen bezwen nou lè y ap grandi. Nou gon chwa wi, gon redanmsyon pou nou. Remèt zam ki nan men nou an. Pase zam nan p ap ka sove nou. Ou pa l wè 5 mil moun, 10 mil moun. A manchèt nan men yo ap avanse ap avanse sou nou men ou galil gen 30 bal lè w fin tiye 30 moun e rès moun yo sa w fè avè yo mwen m pa vle sa rive nou nou gon chans wi si nou dakò pou n pije pèn nou aprè w 20 an 25 an ou 30 an nou gendwa deyò n ap anvi chwazi lavi sa se son maj ki ba n konsèy la tande byen konsèy m ba nou an son maj paske tande mwen menm Nou kont, nou enpòtan. Nouvèl Ayiti a nou gen plas nou. Se pa lanmò m vle pou nou. Men done a chanje. Depi se nèg ki te konn fè kadejak, te konn fè kidnapin, done a chanje. Si nou pa chanje fizi n zepòl, sa ki rive ti makak ap rive nou tou. Nou youn pa epanye. Men gon chans pou nou. Pase lèm gad atravè etwal la gon ben de san kap vini sou ayiti lapli lapli de san sou ayiti map di dyaspora pran pasyans dènye fwa dènye fwa m sot resevwa yon pri an a pari se yon pri imanitè de lekselans m salye asosyasyon kiltirèl pou le devlopman ayisyèn de frans e wilson inosan m remèsye w pou pri sa nou ban mwen an tande byen. Nap di dyaspora a pa vann byen nou Ayiti. Si nou vann byen nou Ayiti, 2026, 2027 nou pap ka achte l ankò. Tè Ayiti ap vann ap vin trè chè. Emisyon sa sere l. 2026, 2027, tè an Ayiti ap vin trè chè. Ou pap ka achte. Pa vann byen nou. Pran pasyans. Paske aktyèman la, Makawakana a ouvè. Li pral anglouti moun tankou se lapi k ap tonbe. Antouka, pèp ayisyen an ap tann moman sa a. Men m swete anpil nan nou p ap pase, n ap la pou n kapab toujou pote bon nouvèl. Antouka mèsi la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abòne ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!